chase away its border offices on a foot pack. It signals the start of what could be America's swiftest mass execution in human. Jodi a ou gen chans pou w pa bezwen travèse fwontyè, rivyè ak lanmè pou w rantre Ozetazini ankò, donk genyen yon gen plizyè òganizasyon k ap bay moun sipò. Donk si w ta renmen patisipe nan tiraj sa a, rantre nan 9, rele nan 954 274 66 06. 954 274 66 06 gen yon òganizasyon k ap fè tiraj pou pran moun pou bay moun sipò gratis 954 274 66 06 si w ta renmen patisipe nan tiraj sa yo kote w ap gen chans pou ke ou jwenn yon moun ki pou ba w sipò si w pa gen ankenn fanmi k ap viv Ozetazini pou sipòte w